Lè m ap chonje istwa mwen menm ak ou nan gran lakou se pa yon bagay ki two kout. M sonje yon jou, yon jou kote solèy la pa t klere je syèl la te kòmanse ap bay dlo. M sonje yon jou, yon jou li te fè klè men nou t ap mande ki lè pou l jou. M sonje yon jou. Yon jou kote m te lwen de ton kò prè de lamò Lwen de ton nonbr prè dè jou sonbr Lwen de bo sourir men prè dè fo plèzi M sonje alepòk sa e lanmou te bèbè. Reyaksyon an te an kòlè. M sonje jou sa a. M sonje jou sa a. Lanati pa t kontan ditou, ditou. Lanati tèlman pa t kontan. Linivè pa t parèt bèl. Li te kite mwen menm avè w sèlman pou w jwe jwèt la inivèsèl. M sonje. E yon jou kou jodi an, kote m te desann met jenou m atè pou m di w m vle epouze w, e m sonje tou ou pa t refize. M sonje kote lanmou t ap kale nou avèk atitid nou yo, move tanperaman nou. E m sonje te gen yon granmoun ki te di nou, yon vrè lanmou. Se aksepte yon moun ak tout defo l gen kalite l. E m sonje w te di m non baby. Yon vrè lanmou se pa aksepte yon moun ak tout defo l ni kalite l men se plito aksepte diskite avèk yon moun ni defo l ni kalite l. M sonje sa. Men lèse m di w yon bagay ou menm k ap tande m. Ou menm k ap tande m. Anvan w plase abòne w. Kite m di w yon bagay. E, ou wè nan lanmou, pa gen gran non. Nan lanmou, pa gen piti. Si w di yon moun piti nan lanmou, ou manke yon bagay. E si w di yon moun twò gran tou nan lanmou, Ou manke yon bagay. Yon sèl lanmou ki twò gran li rele lanmou Bondye. E lanmou lèzòm son bagay kout li ye. Lèse m di w yon bagay. Ou wè mwen menm avè w k ap gade videyo sa? E ou se pa m, m se pa w. Lanmou m pou ou se w. Bondye k ka mezire l. Lanmou Bondye pou ou pèsòn pa ka detekte l. M vin di w yon bagay. Gen yon jou pou ou l pap jou. Gen yon jou pou zetwal ap sispann briye sou tè sa. Gen yon jou pou solèy ap sispann travèse. E gen yon jou pou ou. Zanmi ap sispann renmen w e gen yon jou pou ou menm fanmi pap vle tande pale de ou men lèse m di yon bagay e yon sèl moun ki pral avè w lè 24 è fin pase li rele Jezi de Nazarèt wi nonm Nazarèt la nonm Nazarèt la ou pa konn tande pale de li? Nonm Nazarèt la, nonm ki te aksepte imilye l la. Yon moun ki te gon sèl pitit ki te rele Jezi li te bay li sakrifye l sou lakwa, sou le bwa di kalvè pou mwen menm avè w. Ebyen o dènyè jou, se lanmou l k ap rete avè w. Lanmou lòm a lòm disparèt. Konprann sa m vin di w nan videyo sa? Renmen Bondye. Aksepte l kòm sovè pèsonèl ou malgre w nan tout aktivite mal ou konnen gon Bondye. Yon syèl a ganye, yon lanfè a evite, yon nanm a sove. Se sa m te vin di w. Se te anti stress. Banm yon like, yon kòmantè, plase abone w pou w ka ede m avanse. M pa dakò pou videyo a gen tout moun sa yo gadel epi gade pou m pa gen abòne kòman sa se fè Nou se ayisyen m se ayisyen fò nou ka edem grandi chanèl la Pa bliye m renmen nou anpil Anti stress.